Madan pou tak gen la. E mi a gwa nou e tande cheri. Kod telefon nou fo bay li. Telefon nou baka pou ou bakon kod li. Mèsi. Ok. Talè ou bal bay kod la. Ok. Mwen pèp sa a kontinye ap dòmi. Mwen pèp sa a poko deside pou l fè ekate sosyal la tout bon vre. Paske nan nivo peyi a ye la Bosta. Sitiyasyon difisil anpil wi. Mesye espageti on ti chaj espageti wi ap vann 40 dola 200 goubi. Nan mizè sa nou ye la pe tiye nou ladann. Enfòmasyon sou peyi m enfòmasyon kap pase. Bonjou bonswa tout moun ou sou Sofia TV 83 se moman pou n al pale epi tande enfòmasyon yo ansanm konsènan sa kap pase nan peyi nou Peyi Dayiti. Anpil moun tonbe anba bal selon sa nou ta aprann polis ki tap fè operasyon e sa w tande a plizyè bandi te kanpe rale zam e yo pase alenfinitif lapolis gen rezon sou yo nan kad operasyon Tònad 1 an. Nouvèl la fenk tonbe nan zòn Kanaran pou moun kap pase sitou espesyalman chofè bis yo gen yon fòmilè bandi yo mete sou pye yo di il fòke yo peye 500 dola ameriken oubyen 8 mil goud pa sendika pou pèmèt chofè yo pase e gen yon fòmilè yo mete sou sa, fòk chak bis, chak chofè ranpli l fòmèlman. Nan Tigwav, koze yo toujou rete fikse sou komisè Muscadin. Nou pral eseye tande tout sa k ap pase epi wè aksyon k ap poze nan vil Tigwav. N ap fè yon virewon nan sa k ap pase nan zòn Latibonit lan, poukwa pa nan kat kwen peyi Dayiti, bagay yo vrèman anpil. Nou pap rete, ann ale! Rantre nan detay enfòmasyon yo, Dbusta John devan n se Sofia TV 83. Nou la pou n pote tout dènye enfòmasyon k ap domine aktyalite a pou zanmi fanatik nou yo. Deja n kontan e remèsye tout moun ki te la ansanm avè n depi kòmansman jiska jounen jodi a grasa ekip sa a, nouvo ak ansyen abòne yo, jodi a nou pase ak 50 mil abòne. Ou menm ki vizite n pou premye fwa, Fè menm jès la. Jwenn fanmi sa! Tout nouvèl yo ap vin jwenn ou nan salon lakay ou lè ou chwazi abòne ak Sophiatv 83. Ariel Henry nome avèk yon ti tweet ke le terl entènasyonal nome l e nou menm kap viv nan peyi etranje poukisa pa gen tranzisyon nan peyi etranje? Poukisa yo menm kap dirije peyi dayiti yo mèt yo fon ti gwoup pou yo dirije peyi a men yo aksepte toujou se tranzisyon yo aksepte se dè gwo mo kote ke yo mete dè moun kont le prezidan ki vini pou ede pèp lan men nou menm nou aksepte l nou rantre ladan l men jis sa map mande nou. An nou resezi nou. N ap resezi nou avèk moun ki vle yo. Nou oblije retire nou de moun ki pa vle yo. Se Ayisyen ke nou ye, nou pa p. Nou gentan konprann li deja. Jan Jak Desalin te fè yon batay avèk Lèzayisyen konsekan. Si l t ap gade sou Ayisyen, li pa t ap fè batay sa. Komisè Miskaden. Komisè Muscadin, li di, li menm, rive l Pòtoprens, li pa p tande pèsòn. Pa gen moun ki pral vin ba l lòd rive Pòtoprens. Li gen yon sèl bi byen detèmine, se efase. tout vakabon lan peyi a medam mesye. Epi tande hein nou pral rantre dirèkteman avèk Yves Juste, Yves Juste frèm gwo deklarasyon komisè Muscadin ap fè anndan peyi a chak jou chak jou chak jou pandan ke pèp la li menm gen de ti bandi kanndan peyi a de moun ke yo a sapat kanndan peyi a kap fè moun pè men pandan ke komisè Muscadin li diw Tout sa l bezwen se mete l anndan peyi a epi aprè sa, li menm li debarase de tout moun yo, de tout nèg ki di yo pa pè yo, nèg ki di ke yo pa pran lan bal la yo, ke yo pa pase Miragwàn. Se pou yo pase Miragwàn avèk yon machin ki pa blende, ke yo pase Miragwàn oubyen yo desann Miragwàn lan Nip. E ki sa ou kapab di de sa? Yves Juste, an nou kòmanse aktyalite a. Ann gade sa ki domine aktyalite a. Lapolis lanse operasyon Tònad Bandi li menm gen operasyon goudou goudou ebyen si polis sikilasyon pa ka fonksyone ebyen bandi kap fè sikilasyon yo menm yo fonksyone kòrèkteman tande byen sam pral di a nenpòt machin ki gen pou met tèt yo nan direksyon gran nò la lèn pale de gran nò la nou wè okap gonayiv latibonit senmak depi yon machin panse pou met tèt ou nan zòn sa. Wap bay 300 mil goud si w nan sendika. Sa vle di, si yon nèg la gen sendika machin, ou gen 5 machin, 6 machin ki afilye avèk sendika w la, pou ke machin yo gen aksè pou met tèt yo nan gran nò la, wap gen 300 mil goud pou bay avèk Jeff Canaran, ki se li menm kap dirije baz Canaran an. Nap kite gran nò la, nou pral nan gran sid lan. Ebyen se menm konsta tou bandi bandi kap fè sikilasyon nan gran sid lan reklame 50 dola ameriken ou di mwens 8 mil goud chak semèn nan men chak grenn chofè kap gen pou pase nan zòn nan. Bon sa m panse ke ou deja gen fòmilè la kote ke fòmilè la li sou telefòn ou, ou ka pèmèt avèk moun yo nan dyaspora wè mòd fòmilè ke bandi yo bay chofè yo. Nan fòmilè sa li di klèman ke non. Chofè a k ap gen pou fè wout la. Idantifikasyon chofè a k ap gen pou fè wout la. Sèks chofè a, si se fanm oubyen si se gason. Telefòn chofè a. Adrès chofè a. Lye travay chofè a, sa vle di nan ki stasyon machin chofè a kanpe. Referans 1, Kiyès moun ou gen ki ba w referans pou w pase nan zòn Matisan an? Referans 2, Yon dezyèm ankò moun ki ba w referans pou w pase nan zòn nan. Twazyèm, sa ki nan papye a, ini imatrikilasyon machin nan, sa vle di plak machin k ap gen pou pase nan zòn nan. Kopi kat idantite chofè a k ap pase nan zòn nan avèk machin nan. Epi, 50 dola ameriken, oudimwen 8 mil goud chak semèn, se montan. Chofè w dwe bay si y ap pase nan Matisan. Menm konsta pou nan gran Nò la, zòn zòn Kanaran. Si yon chofè ap pase la, li gen 300 mil goud pou l bay sendika a. Enben, Matisan li menm, chak grenn machin ap bay 8 mil goud pou pase pou al nan Sid. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, plizyè dizèn abitan k ap viv nan komin Pènye deside kite Pènye maten lendi 13 fevriye a. Abitan yo te avèk ti bokit sou tèt, ti iglou sou tèt, ti valiz nan men kote ke y ap kite zòn nan nan sousi pou wè kòman ke yo kapab sove po yo anba gang Vitelòm nan ki dènye tan sa yo mande anraje kap touye moun pasi pala. Fòk nou di w abitan sa yo ki santi yo vrèman endinye, yo di yo pa gen okenn kote pou yo ale men yo oblije kite zòn nan paske mesye Vitelòm mande yo zòn nan san nil dout. N ap fè yon ti rapèl, an 2020 nan komin Belè te gen menm aksyon sa k te pase kote ke 10 mil moun te pral oblije kite Belè pou te. al viv nan yon sitiyasyon difisil kote ke yo te oblije kite Bèlè pa rapò avèk kesyon ensekirite. An 2021, nan Matisan, 20 mil moun kite zòn Matisan pou te kapab al viv yon lòt direksyon paske zòn nan pa t bon. Nou pran Site Solèy, an 2021, 10 mil moun te kite komin Site Solèy pa rapò avèk gè ki te eklate. Nan Tènye, nan Tòsèl, kote ke moun ap kouri kite zòn sa yo paske Vitelòm inosan, li mande anraje, li di klèman ke fòk moun yo ba l zòn nan pou l kapab gen kontwòl tout blòk li. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, jan sa te anonse pa direktè jeneral polis la, Frantz Elbé, finalman polisye ki nan operasyon yo, prim de ris yo, li ogmante dènye tan sa yo. Ebyen, yon polisye ki fè pati Brigad Entèvansyon Prim de Rich se 15 mil goud, ki egal a 3 mil dola ayisyen, sa ki egal a 100 dola ameriken kòm yon prim de rich pou polisye. Yon polisye ki nan inite espesyalize tankou udmo, cimo, pri, swat, polisye sa a, li gen 20 mil goud kòm prim de rich ki egal a 4 mil dola ayisyen, sa ki bay yon total de. mil, sa ki ba ou total de 120 dola ameriken. Aprè ke Ministè Lajistis ak Sekirite Piblik te fin mande avèk komisè gouvènman yo pou kapab leve pye yo nan jiridiksyon yo, ebyen finalman komisè gouvènman yo kòmanse leve pye yo nan jiridiksyon yo. Kote ke Ministè Sante, Ministè Jistis ak Sekirite Piblik nan yon nòt yo met deyò fè konnen. Komisè atravè vizit jiridiksyon nan peyi an ap fè yon travay kolosal dènye tan sa yo kote ke gen 119 rekizitwa definitiv ki deja komèt pa komisè gouvènman nan 18 jiridiksyon yo. Gen 58 ak dakizasyon ki redije pou mwad janvye a. Sa vle di 58 plent ke yo te pote nan pakè yo deja redije sèlman pou mwa janvye yo. Gen 163 afè ki deja pase devan tribinal koreksyonèl sèlman pou mwa janvye a. Nan sans sa a, minis Emily Prophète Milcé ankouraje. Komisè gouvènman yo avèk strikti komisè gouvènman yo pou toujou kontinye travay yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab retire plis moun nan kesyon detansyon prevantiv pwolonje. Nou prale fwa sa a nan komin Gonayiv. Kote ke plizyè dizèn moun nan Gonayiv manifeste jodi a nan Gonayiv devan Sant Resepsyon Livrezon Dokiman Idantite nan vil Ench. Kote ke moun sa yo fè konnen kòman on leta ap fonksyone konsa pou Gonayiv kòm gwo komin li pa gen menm yon kote pou moun fè yon paspò ladan l. Se jous Ench yo oblije desann pou yo al fè yon paspò. Ebyen abitan ki sot nan komin Gonayiv te deside bloke zòn Ench lan paske yo di klèman fòk leta santral mete yon kote pou yo pou yo kapab fè paspò. Non sèlman se sèl non sèlman se sèl Ench ki gen yon kote pou moun Gonayiv al fè paspò, ebyen òdinatè ki nan lokal kote pou moun fè paspò a li ka sèlman fè 60 paspò pou moun Ench. Sa vle di si moun sot Gonayiv, 100 moun sot Gonayiv. 100 moun sot Ench, y ap jis sèlman pran 100 moun ki Ench yo, 100 moun Gonayiv yo oblije retounen lakay yo. Eben paske òdinatè sèlman li ka fè 60 paspò. Aprè 60 paspò li fè a, pou l tounen l pa ka fè yon grenn paspò ankò paske òdinatè a li chofe. Wala pdg Busta John, mwen se m k ap tou antre nan kòmantè yo. Kòmantè yo nou wè anndan peyi a Yves Juste, Komisè Muscadin. Se de deklarasyon sou deklarasyon, se de arestasyon sou arestasyon, kòde menm osi Komisè Muscadin lan de videyo kote ke li di ke si l rantre Pòtoprens li pap l ap fèmen telefòn ni depi l pwal nan operasyon l ap fèmen telefòn ni dekwa pou l pa tande pèsonn ki rele l e li di ke se tann l ap tann pou ke yo voye l Pòtoprens. Kisa w kapab di de sa? Pou Komisè a ap mande pou yo voye l yon kote epi nèg Pòtoprens yo menm pa dakò pou yo rele Komisè a pou yo transfere l Pòtoprens kisa w kapab di apwopo de sa? Lòske komisè Muscadin di si l rive Pòtoprens kòm komisè gouvènman otomatikman li nan operasyon l ap fèmen telefòn li an, li konn sa l di. Ou ka di l konn sa l di? Gen fòs Lagosta k ap mennen operasyon nan yon zòn, li konn resevwa yon grenn kout fil sèlman, operasyon an oblije kanpe nan moman l ap mennen operasyon an wi. Kèlkeswa delege depatmantal Latibonit lan di w klèman, 6 polisye ki mouri yo, se ou wo kòmandman nan lapolis lan ki lakoz ke polisye yo mouri. Paske lè nèg yo ap antre nan fyèf Lukson, gen yon kout fil sèlman yo resevwa yo di yo kanpe operasyon an, yo oblije retounen. Pandan ke yo retounen, bandi yo refoule sou yo a fòs, sa ki lakoz 6 nan nèg yo mouri. Ebyen lè komisè Muscadin di w si l ap mennen operasyon, lè l ap fèmen telefòn li an, Ti Gerezon l, paske l konnen li k ap mennen operasyon nan baz Tilapi la, pran koutfil sa mwen resevwa, li oblije tounen. E koutfil lan, e pa nenpòt moun k ap ba w koutfil la, se yon chèf k ap ba ou l. Lè chèf la ba ou li di w tounen, ou oblije retounen. Ebyen misye kòm entèlijan, li tou di w klèman, lè l ap fèmen telefòn li, sa vle di si misye ap fè operasyon fèmen telefòn li, li mèt tiye 20 moun, 30 bandi nan zòn lan, apre sa Leta konn sa k pase. Men kanta pou li menm pral di w, metel kote l ye, li pa nan bagay sa avè w. E lè li soti lòt fè men telefòn li nan zòn nan, lap fè men tout telefòn nèg kavèl yo tou wi. Paske nèg kavèl yo tou, yap gen kontwòl yo tou wi. Ebyen se sa ki lakoz ke jodi an misye ap bay rezilta nan Latibonit. Youn nan bagay misye di klèman ki fè ke m tèlmn kontan, ou wè sa l di w, otomatikman li konnen yon nèg kite yon zòn nan Pòtoprens ki gen difikilte ladan l, ke bandi ap bay pwoblèm, li jwenn nèg sa de twazè dimaten. La, nan zòn pa l la, li pa t menm di w anyen. Lapanik antre avan w sèlman lakay li. Sa vle di, lè l antre avan w, ou tou konn sa l pral ba w. Fè tou, di l tou di w kon sa, plase w nan kote sa a, di dènye mo w, jan w konn fè yo di an. Ebyen jodi a, se pou youn nan rezon ki fè ke Muscadin li menm, l ap pote rezilta nan depatman nòt peyi an, paske misye li menm, li fonksyone nan yon rejis kote ke li menm, depi l kwaze w, ou gen zam ilegal nan men w, l ap. Tou mete kote ki rezève pou ou an, e m toujou di sa Busta, li klè jodi an, se yon repons pwopòsyonèl ki pou pote bay bandi yo. Paske bandi yo, lè yo pran senp sitwayen, yo pa nan reflechi, yo tiye l, lè yo pran polisye, yo pa nan reflechi, yo tiye l, nou menm kòm chèf tou, lè n pran yo, nou pa nan reflechi, nou pa nan prizon pou yo, se tiye pou n tiye tou. Egzakteman, komisè Muscadin li lanse trè klè e klè devan tout gouvènman an. Men sa lap fè ankò, men ragwann ke li gentan lave deja, men lap tann li di l byen, li se tann lap tann pou yo transfere l Pòtoprens selon sa ke l di. Sa w panse de gwo deklarasyon sa, pandan ke moun Pòtoprens bezwen lapè, sa w panse de deklarasyon sa? Poukisa komisè a poko kapab transfere? Efektivman Bosta, youn nan rezon ki lakoz ke Komisè Muscadin ka difisil pou l transfere nan kapital ayisyèn nan, tankou m toujou di l la, gang ki la yo, yo kontwole pa Leta ayisyen. Se de gang elektoral yo ye. E pa bliye Bosta, depi nèg la nan politik nan peyi Dayiti, li toujou gen gwoup gang li k ap opere pou li Pa bliye, Ariel Henry la toujou bezwen gen estabilite pou ke li menm li ka rete la. Ou pa wè gen patizan yo ki tap di w li la pou 2024, si yo betize li ka fè 2026 menm. Se paske yo gentan konnen kisa yo prepare, yap toujou kreye yon klima de pè la, kote ke moun ap kontinye pè pran lari pou al mande depa Ariel Henry malgre sitiyasyon difisil. Ou pa wè jodi a, olye ke Ou jwenn on pèp kap reklame sa ki revyen l de dwa, se kanaval lap prepare. Se dimanch li di w li pral nan kanaval pou l al danse kanaval malgre kidnapin ak despè lakwonik nan peyi a, malgre ensekirite, bon kesyon grangou an menm pa menm pale de sa. Sa a, sa a se mawon, sa se mawon nan sèn nan tèlman sitiyasyon difisil. Ebyen jodi a, pèp la pa nan kesyon sitiyasyon difisil la vre non. Pèp la li menm li vle kanaval li pral danse wi. Jodi a li mèt sot nan kanaval yo kidnapel pita pandan li sot nan kanaval sa pa egadel non sa vle di kanaval ki devan li Joseph kisa ki anpeche moun pran lari pou di fason Ariel Henry ap dirije peyi an li pa bon vini avèk yon HCT la ki se milen Ipolit Maniga ladanl se pa Ariel pral rezoud sitiyasyon ap vin pi mal paske jodi a. Leta a, li vin pran yon yon lòt chaj sou do l anplis. Pase 3 moun sa yo k vin nan HCT a, tou lè tou pa gen kòtèj, tou lè tou pa gen sekirite, tou lè tou pa gen lajan nan men yo tou. Sa vle di, se yon chaj anplis sou do Leta a. Jodi a, Ariel Henry, nou ka di yon enbensil k ap pase moun kòrèkteman. Lè l ap di kiyès Leta pa voye goud. Ban m poze Ariel si kesyon sa a. Te gen 30 senatè nan palman an. Yon senatè, lè l fèk antre, li gen 15 mil dola meriken pou l achte machin li vle ki nan gou l. Li gen 12 mil dola meriken pou l achte vès pou yon ane ki nan gou l. Li gen 25 mil dola meriken pou l achte yon dezyèm rezidans ki se kay pou l rete, pou l fè biwo l. Sa vle di tout kòb sa yo, yo pa. Soude leta ankò paske pa gen senatè. Yon chanm depite ki te gen 114 depite ladan l, pa gen yon grenn depite ankò. Lè w fè 114 plis 30, li ba w 144 moun ki leta t ap bay manje, bwè, peye kay pou yo, peye telefòn pou yo, ba yo gaz. Leta a pa gen sa li fè sou do l ankò. Lè Ariel Henry di m pa gen kòb nan kès leta, kot kòb sa yo fè? Kesyon kap poze kot kob sa yo fè? Tout kob sa yo nèt ale di yo al ankese nan pòch Ariel Henry, nan pòch André Michel, nan pòch Rosemila. Li klè, jodi lè nèg ap pase nou nan betiz, pa gen kob pou sibvansyone moun anndan peyi a, pa gen kob omwen pou envesti nan agrikilti, pa gen kob pou envesti nan sektè ki pito anndan peyi an se nan betiz nèg yo pase moun paske jodi a leta pandan nèg yo di pa gen kòb la yap sòti milyon ladanl jodi a pandan nèg yo di leta pa gen kòb André Michel gentan chanje machin pandan nèg yo di pa gen kòb Rosny Lapetitfè gentan achte radyo epi di peyi a pa gen kòb se nan betiz nèg ap pase moun mesye. Merçi Yves Juste pou. Jan w elabore pou pèp la, chak nèg wap gade lan moman ke Prezidan Jovenel Moïse te monte, men se avèk menm kòb sa yo ke li menm rive jwenn kòb pou l te achte, ebyen voye kòb bay Kanada pou ke Kanada te voye blende an Ayiti ki tap prepare ebyen yon referandòm, se menm avèk kòb sa yo e jodi a ravisè sa yo di w pa gen kob lan leta. M di bon fòm arete misye. Efektivman m wè misye dèke parèt. 2 jou apre m te fin wè imaj la. Misye dèke parèt. Nèg anndan yo k ap antre moun. Ki nèg anndan? Lè m pale de nèg anndan anplwaye imigrasyon yo. Men anplwaye imigrasyon yo tou yo gen de moun k ap pede fè rantre soti vin kote yo. Ki pa anplwaye imigrasyon. Nèg sa yo se de demachè ke yo rele. Kèlke ajan de sekirite ke m te ke m te pran, m te se youn nan demachè. Ki ajan de sekirite? Seki edikasyon nasyonal. Mwen jwenn misye, de men vide akontre, kipe l nan tèt li. Men m te gentan gen alèt sou misye. Ok. Paske, m te voye yon bagay ba ou. Wi, m te wè l. M te wè imaj la? Wi. Sa, pwodui m te voye ba ou a? Wi. Nou ka kraze peyi a nèg yo. Wi. Ew pale kraze peyi a yo. Mwen mse site de non menm. Yeah. Non sa pa anyen. Bann fè yon bagay ba ou. E bat zèb se vre l. Bagay m kapab pran imaj son bagay. Alèz. Men menm mwen gen video msye kote l kanpe anndan imigrasyon an li rale dosye yo li bay yon moun anndan. Fòk fòk mwen di moun yo avèk teknoloji bagay yo bagay yo pa fasil pou yo. Sitou pou nèg k ap fè move zafè yo, nèg k ap pale nan telefòn yo. M di bon, fò m arete misye. Efektivman, m wè misye dèke parèt. De jou apre, m te fin wè imaj la. Misye dèke parèt. M di misye kote l ap prale, li di m li pral Dany. M di misye kote l, e nan edikasyon w travay? Li di m non, e nèg anndan yo se moun. M di kiyès ki gen anndan an? Li pale m. Kounye a menm kote a, m te wè mouvman an, m redi rad misye, epi m rale dosye yo devan misye. E la min pran misye bare tèt li. Men enfòmasyon di sak fòk ou lage misye tankou ou te di a la repiblik tap kraze paske misye site 2 non 2 moun Ya misye fè 2 revelasyon wi. Misye di si vin nan pake a pake a se espas piblik li ye. Menm la e pou pèp la li ye. Lè w tande revelasyon sa yo bip kè w kase. Monchè otomatikman m te wè pa gen twòp nesesite poum kenbe msye. Pase pou msye pa pale plis bagay. Pou msye pa pale ankò. Eey msye. Men msye di m ba kiyès yo pral vote yo. E men kiyès ki ba li yo. E non mi deside. Li pa deside non. Tcha. Men a ap fè espò di kòl sot. Janm esyon se enposib travay la fèt mesye. Non li enposib. Non. Nèg la lòt dosye nan menl. Yon pèsòn yon tyès pèsòn ba li. Pral pote bay yon anplwaye imigrasyon. Tyès pèsòn oubyen yon gwo chèf? Bon mwen rele l tyès pèsòn. M pa bezwen rele l gwo chèf. Nan peyi a pa gen depite, pa gen senatè, se yon premye minis ki genyen avèk kèlke minis ki la, direktè jeneral yo. Men e pa moun sa yo ki pral pran desizyon. E pa moun sa yo. M ap pale w de moun Minagwa. CG, sa vle di ke gen de konpòteman yon nèg gen l pa ka gwo chèf, menm lè l ta gen non an? Non monchè, Aristòt pale de chèf la papa. Mo chèf la papa se yon bagay ki byen klase li wi. Ya, sa vle di gen de konpòteman gen l. Ya e sa m di w, konpòteman nèg la vin ba yon bon chèf. Dezyèm lòt la se onètete wi menn. Twazèt la se etik li ye wi. Mèt la bagay yo pa jwèt non menn. Lè w tande yo rele yon nèg chèf papa se paske Aristòt t ap pale de tout kritè sa yo pou nèg genyen. E lè sa a nèg yo vin ak mo chèf la. Gwo ekip nèg la a papa se yon ekip souzòm yo ye. Dè vwayou ke m rele nèg yo. E si nèg yo byen gade y ap wè menm lè m kwaze a yo nan lari y ap wè. Ou pa gade yo pou anyen. Non monchè, banm pale yon ti a. Jodi a la, ke w li ke w pa vle, Muscadin pa ka rich. Ni tou, m pa bezwen richès sa yo tou. Tout nèg konnen Muscadin ap touye 50 mil pyas. Tout komisè gouvènman nan peyi a ap touye 50 mil pyas. Gon vi m pa ka mennen. M plen pou l di se avèk mwen. Ti chèk yo ban mwen, fòk e avèk li pou m manje, pou m bwè. Sim pa rele James sa ap di James fèm kado yon mil goud la honte gen dwa fèm pa fèl ok men a la minit ke papa ou wè lè ou gade nèg la li se otorite swa dizan otorite tout moun konn konbyen kòb nèg la ap touche paske leta li menm li gen yon panye li gen yon asyèt yon gri yon gri salarial tout moun konn konbyen kòb nèg la ap touche nèg la gen nenpòt 3 4 konstriksyon nèg la ap vin yon vi tèt chaje. Nap toujou nan lari, toujou ap kouri moute, toujou nan restoran, toujou nan bagay. Jodi a, ou parèt la avèk misye yon ti grenn fanm la, demen ou rekwaze l yon lòt kote la yon ti grenn fanm. Donk, vi sa yo menn, m pa kont. Yo gon kou. Hein? Yo gon pri. Yo gon kou. E kou a elve, James. Kou a trè, kou a trè elve paske moun sa yo, yo pa moun non, se moun y ap eksplwate. E se kòb ou y ap pran. Wi. Y ap mande ou fou, y ap mande ou motosiklèt, y ap mande ou CRV. Tout bagay. Y ap mande w pou peye fèm kay pou yo. Y ap mande w peye inivèsite pou yo. Y ap mande w peye inivèsite pou yo. Aplikasyon tou. Aplikasyon ti kat yo. Epi yo mande w pou èske w kon zanmi Biden. Ou ka mete w sou lis Biden. Non se ti bagay. Nèg sa yo jodi a la, lè w tande telefòn yo sonnen moun sa yo si yo gentan gen paspò. Yo di m gen de ti frè m la fò fè l fè paspò pou mwen. Se sa k fè lè w tande ou wè jou vip a yo al desann anba a nan imigrasyon an. Jodi a. James. Kiyès nèg nan peyi a ki t di yo se vip ki madanm yo pitit yo pa dwe al gen paspò? Tout nèg ki vin fè paspò jodi a la e pou ti bòfrè yo pou ti bèlsè yo pou bèlmè yo vin fè paspò. Ou di mwen se lajan yo pran nan men moun pou yo vin fè paspò pou yo. Otorite yo wi. Otorite yo. Nan pran kòb nan men moun tou. Lajan y ap pran. Yo di m konsa gen nèg ki konn vini avèk gwo pikòp yo chaje moun. Chaje moun. Yo se si yo bat direktè a presyon. Otorite. Yo bat direktè a presyon podyab. Bon anfen, misye pa gen sifizamman de bra. Men fò m di w byen, anplwaye imigrasyon yo tou, yo pran presyon nan men nèg yo tou. Paske lè w se anplwaye imigrasyon, lè w gade w wè nèg la debake la, gwo kòl li nan kou l, kravat li, l antre a 4 moun, li dwe fè moun sèvo l. Moun yo pa gen otorite podyab. Paske m gen metòd pou sa. Pas non men men CG m ap mete m ap frape ou atè. Mete nòt CG banm. E m ka frape ou atè alè fò w pa bliye m s on jèn gason mwen menm. M s on jèn gason. Sa vle di moun k ap fè dezòd yo granmoun yo ye? Ou tou wè. M avèk tout kouraj mwen. Mwen avèk tout kouraj mwen mesye. Mesye CG a pale mesye. Non mwen m s on jèn gason. E se mwen avèk tout kouraj mwen. M pa nan dòmi a twa kat senk fanm jan wè nèg yo ap pede bagay la. Bon gen nèg k ap pase nan lari a la si w soufle l. Li tonbe! Li nan sèl la. Lè m pa nan lari a. M pa nan biwo m. E nan kabann ou ye? E nan kabann mwen m ye. Serye, ban m ban m sou bagay. Metenan, m konprann ke jan ke w prezante pwoblèm nan, sèdi ke genyen nan gon enplikasyon de yon ansanm de otorite, mwen menm se otorite ke m ka rele yo, men w a rele yo fason pa w, ki. rann kesyon sèvis imigrasyon an difisil. Absoliman wi. Li pa la pou jete zouti. Eske avan menm ke ou ale vè sa ke ou menm ou rele ekzaksyon ke ou kapab fè sou plas pandan ke yo menm y ap poze aksyon yo, eske gen de rankont swa responsab imigrasyon an li menm li fè ansanm avèk otorite yo ki ke k ap rann li lavi difisil e ou menm nan nivo pa w eske ou pale ansanm avèk otorite yo deja de moun ke ou menm ou sispèk nan nivo sa pou ke ou alète yo de risk ke yo menm y ap kouri? Pou ke demen si Dye ve si gen yon bagay ki vin rive, pou ke omwen gen yon moun ki rann nan te gen yon etap ki te boule. Ou ta di CG a pou ki sa l pa fè yon reyinyon avèk tout moun l estime ki nan pwoblèm yo epi l di yo mesye apati de tèl lè nou rezoud dezòd ke n t ap fè a n kanpe l apati de tèl lè mwen menm m ap met pye m atè pou evite. Arete yon otorite, minote l sa pral fè gwo bri. Zafè k te gade l. Non men si w fè sa nou ka evite. Moun nan dòmi nan lakou a. Nan demen maten, CG a wè l byen bonè o kay. Li di, Apa w gentan pase? Li di, A, m te jere di mil goud. An chèche pèsòn. M p ap site non. Ou konprann? M te jere di mil goud epi li voye. E koman bay mon cash la bay komisè sa vle di moun sa. Sa vle di moun ki pran kob la li menm kont mon cash li nan men w la avek respe yo. An tout moun ladan l. E sesi men se verite li ye. Wi e lè sa vreman wi. Lap tande la. Wi ki lè lap tande a. Li rele misye rele lakay li depi okay li di voye 2000 dola ayisyen sou. Kont sa. Tèl nimewo, tèl nimewo pou mwen. Efektivman, yo refè l. Lè yo fè foto a. Yo pran foto a, yo voye ba li. Wi, pou ke verifye, pou prèv ke kòb la, kòb la vini. Epi tou, epi tou yo transfere l kòm achiv pou ou. Wi. Non, pa te fè misye wè l menm. Non, yo, non, yo ba. Sa vle di moun sa pratikman vin kòmsi gen pwoblèm avèk Muscadin tou. Paske l konnen l, se moun lakay li, se zanmi l. Men sa kontijan bon nan bagay la se ke se je a di moun nan tou se yon nèg okay, nèg ki resevwa kòb la. Yap pale okay li wi. Wa konprann? Se yon nèg kap travay Miragwàn. Menm si yon chèf Miragwàn men se moun okay tou.